Move nouvèl pou gouvèneman Ariel Henry nan jou pase yo ki te siyen yon rezolisyon mande entèvansyon militè. Peyi Kanada atravè anbasadè Bob Rae deklare yon entèvansyon militè nan peyi Dayiti pap pote fwi. Li preferab pou Kanada ansanm avèk tout lòt peyi alye yo kontinye diskite pou yo jwenn solisyon kriz la. Si entèvansyon onu 2004 pou rive 2017 pat pote rezilta, yo pa pral foure kòd sa nan kou yo, pèp ayisyen Ou pral jwenn detay, se kounya Ariel Henry gen pwoblèm. Genyen Rosemond Jean ki debake an chango nan laprès, deklare se gang yo k ap sipòte Premye Minis Ariel Henry. Jounen jodi a, li sezi wè kantite pati politik k ap sipòte yon asasen ilegal, ilejitim. Li mande ansanm avèk moun ki dakò Ariel Henry mete yo nan Haut Conseil de Transition an pou yo pran responsabilite yo kòm etan done yo gen responsabilite pou batay pou remete kanpe enstitisyon demokratik yo, fòk yo Trennen Ariel devan lajistis pou l al bay eksplikasyon sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Frè e sè byeneme, Madam Mirlande Manigat di l fyè, li vrèman kontan lè l gade Arete Haut Conseil de Transition an soti dans le Moniteur. Donk l ap tann kounya a kilè pou Ariel Henry enstale l. Ou pral jwenn detay, mwen envite w rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten. Kont sa ki se te, Lè m chita, m pi wo, men lè m kanpe, m vin pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chen. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen, m pral flannen mwen wè de chemen. Mwen pase nan toude. Pa ezite, kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Jan ke n te anonse yo medam matmwazèl e mesye gen anbasadè Kanada a ki deklare yon entèvansyon militè an Ayiti p ap vrèman gen yon enpak. Li ta preferab pou ke Kanada ansanm avèk lòt peyi alye yo kontinye diskite pou wè kòman Ayiti kapab soti nan kriz la. Anbasadè a pran egzanp entèvansyon militè onu soti 2004 pou rive 2017 pa t pote yon stabilite a lon tèm nan peyi Dayiti. Li kwè sikonstans ki te pouse premye minis la mande èd militè a li chanje. A bon? Ou te konn sikonstans lan? Ou pa t di nou l? Ala traka pou lave kay te. Donk, nan jou pase yo, moun ki te gentan kare gòje yo, n ap tann ti chokola, n ap tann Tonton Blan k ap debake vin touye gang pou nou, ebyen, Anbasadè Kanada a di, en en, bagay la pa ka ale konsa. N ap ede peyi Dayiti rezoud pwoblèm kriz la. Men kòm etandone, nou konn gang yo, nou konn mèt gang yo, lapolis la, si nan jou pase yo nou kapab mobilize konsa, Pou ke lajistis bay pastè Arnel yon leson, nou kapab mobilize tou pou n mete sekirite nan peyi nou. Se volonte nou pa gen. Frè e sè byeneme nou gen ansanm avèk nou ebyen Rosemond Jean. Rosemond, kòman lavi a ye? Sa fè lontan ou pa pase devan laprès. M wè w abiye gade nou fre kou kola 15 an chango debake. Ki mesaj, ki nouvèl ou pote pou larepiblik? Pale ansanm avèk nasyon ayisyèn nan. Ke Ariel pibliye yo nan monitè otomatikman pran chaj pou peyi a nou vlew remèt nou Ariel Henry pou ke la jistis tande Ariel Henry se sa nou mande se sa nou vle paske nou gen ase de prèv Ariel Henry patisipe nan asasina Jovenel e. Talè talè pwes gason. Sa vle di la se avek wo konsey de tranzisyon wap pale. Sa yo pibliye yo nan Le Moniteur, sa vek Wo Konsèy Tranzisyon ap pale, wap di yo pran responsabilite yo. Men, moun sa yo pa vreman gen responsabilite, pwiske yo la pou yo ponn konsèy pou Ariel. An avanse zanmi. O peril de vi nou, nap goumen avek Ariel Henry, jiska dènye gout san nou, jiskaske lajistis konprann. M pat bezwen yon milat pou m di, pou m pale. M pat bezwen sesi, sela. Kan m gen verite a nan men m, sosyete a dwe admèt ke m gen verite nan men m. Pati politik yo dwe dakò ke jodi a y ap kolabore avèk yon asasen. Li raz vre wi, bagay la tris vre. Bagay la grav vre wi nan pati sa pèp ayisyen. Non. Eske nou tout te patisipe nan touye a? Ou byen se foli ou byen se nou se paske nou chak vle al souse nan manmèl la ki fè nou pèdi tout sans nou, nou kite kredibilite nou, karaktè nou dèyè. Paske lè yon prezidan asasine, gon premye minis non l site ladan epi w chwazi al kolabore ansanm avè l. Lajistis pa fè limyè sou dosye sa, ou konn sa sa vle di? Ou dakò tou si ou vin prezidan demen maten pou yo asasine ou nenpòt kòman. Pase, moun nan ka pa t deside, li te ka gen jij et setera nan pòch li, li t ap vole monte desann li gen lajistis nan de pla men l. Men imedyatman tout lòt aktè yo di nou pap negosye ansanm avè w toutotan w pa al lajistis pa gen lòt chwa. Se lajistis pou l ale pou l al clean tèt li, pou l al di sa l t ap di ansanm avèk lòt prezime asasen an. Men imedyatman ou koube anba ou chwazi al kopere kolabore ansanm avè l. Ou dakò? Ou dakò avèk nenpòt sa ki ka pase? Ou dakò e kolabore ansanm avèk kriminèl la? Ou s on kriminèl tou otomatik? Ann avanse. Ariel Henry, Pou m moutre nou rapò Ariel Henry avèk ansasen. Nou raple nou ke mesye dam Idmo yo sou Channmas te asasine, te tiye, non, te blese pat touye, te blese mòtèlman yon ansasen, yon dezyèm chèf gang Kanaran. M raple m dosye sa. Eske nou sonje sa? Yo arete yo, yo arete misye, nan goumen avèk mesye Idmo yo, mòtèlman, mòtèlman misye blese. Eske nou konnen jodi a, tout polisye sa yo, idmo sa yo, ki te patisipe nan metrize chèf gang Kanaran an, bak konvoke yo pou fè yo pase kòm kriminèl? Kisa? Enben, se ton papa, se ton gran bòs, e la w ap konprann wi, se ton gran bòs ki yo ka konvoke yo pase yo te mòtèlman blese yon chèf de gang. Enben, se ton gran bòs, se ton papa, se la repiblik. Bandi yo gen mèt, yo gen otorite dè do yo. Si bandi yo pat gen otorite dè do yo, pèp ayisyen kwè m si w vle, wè dosye bandi a, lapolis te plat sa lontan. Kwè m si w vle. E menm si yon polisye ta nan konfyolo ansanm avèk yon bandi, premye moun ki tap mache pou l al nan operasyon pou l elimine bandi sa, paske li vle gade plas li a, se tap polisye a. Men bandi yo gen mèt, yo gen patron, yo gen senatè, yo gen òm dafè, yo gen minis. Ou konprann? E souvan menm nèg kap finanse la polis sa se li menm kap finanse bandi yo tou. Donk lè gon gwo ki tonbe, yon gwo tèt enpòtan, a, chèf fache papa, ebyen fò yo konvoko ou, kiyès ou ye fò vin bay eksplikasyon, ki dwa ou pou wap touye bandi konsa konsa nan la repiblik? Ki dwa ou? Humm kisa fè pwoteje sèvi sa an avanse. Alòske, pandan n ap mande pou polis goumen avèk bandi Vilaj de Dye, se pou montre nou ki rezon k fè nèg yo pa vle atake Vilaj de Dye, ki rezon k fè nèg yo pa vle atake Hugues Ravine, ki rezon k fè nèg yo pa vle ap fè soupoudraj swadizan y ap atake bandi, men Ariel Henry sa k kenbe l la se bandi yo k kenbe l. Ou konn kòman m fè di se bandi yo k kenbe l? Eksplike, m pa konprann. Pou moun Matisan ta mobilize pou vin ranfòse Pòtoprens, li pa ka pase Matisan. Pou moun Kanaran ta di y ap vin ranfòse Pòtoprens, yo pa ka pase Kanaran. Pou moun Kwadèboukè ta di y ap vin ranfòse batay mobilizasyon Pòtoprens, li pa ka pase Kwadèboukè. Pou moun ta di w ap mande eleksyon, ou menm ankò kòm dirijan politik, ou di ki kote m pral fè kanpay. Sa vle di, kesyon bandi a, se afè Ariel Henry li fè. Pap janm genyen yon denouman nan kesyon ensekirite a pazavan peyi a pa debarase de Ariel Henry. Dayè, Vitelhomme di l klèman, gon pati nan près la, gon pati nan sosyete a, gon pati nan sektè politik la ki ka gen enterè yo, yo refize aksepte e fè fwa a deklarasyon Vitelhomme nan. Men gon bagay m ap di nou pou m fini. Lè lapolis arete yon endividi, Yon chèf de gang. Yo voye l nan dcpj pou l al sibi kisa? Yo rele sa entèwogatwa. Pou l al sibi yon entèwogatwa. Kisa anketè a bezwen? Li bezwen konnen kiyès ki t ap kolabore avèk ansasen an. Ki moun l ap denonse? Ki pis l ap bay pou pèmèt yo pran tout moun ki te avè l yo? Vwala ke lanati fon bagay pou nou. Dcpj poko menm pran Vitelòm Li di wi asosye m se Ariel Henry, asosye m se Andre Michel, asosye m se Rony Colin, asosye m se Frantz Elbe, se Frantz Elbe, asosye m se Nenel Cassy ki te konn vin chita la avèk mwen, mwen pa t nan afè gang, se nan afè tè m te ye, se w òmdafè m ye, nèg yo t chans ke yo mete m nan yon bagay, yo kreye avèk mwen yon bagay yo rele Fantom 509 m pa t menm konn sa l ye, enbyen se jodi a men nou kote yo mennen m. Men, si efektivman, lè n arete, n ap kesyone bandi, men bandi sa deja di tout moun ki te avè yo, pa vre? Jodi a, sa vle di, ou teni al dèyè lòt yo? Ki sa k esplike jodi a, jiskaprezan, peyi a konnen, Frantz Elbe se pwodui Nenel Cassy. Frantz Elbe te Kwadèboukè. De Kwadèboukè, li te tèlman efikas, li vin ran, e, e, Joslèm Privè pran Frantz Elbé. Li fè l direktè sekirite lòske l te prezidan Larepiblik. Lè manda mesye a fini, Joslèm Privè fini, Joslèm Privè tounen lakay li, Nènèl Kasi pran Frantz Elbe li fè l direktè depatmantal nan Nip. Se nan depatman Nip, Yo pral fòme sa yo rele fantom swa nwayo, nwayo paske yo pral elaji l atravè Vitelòm, atravè tout lòt yo. Nwayo fantom 509. Kote yo jwenn polis ki fòme nwayo fantom 509 la? Se pa, se sekirite ki t avèk depite yo. Opozisyon yo. Se de polisye ki te avèk senatè yo. Opozisyon yo. Se ansanm de gwoup polisye sa yo, yo vin fè yon bagay avèk li, yo rele Fantom 509. Ki moun ki te alabaz, ki te chèf, ki te pi gwo grade anndan yo? Se te Frantz Selbe. Nou, aktyèl direktè jeneral polis ke nou gen la a. Mentnan, ki moun ki pèmèt. Ariel Henry nome Frantz Elbé kòm direktè polis nasyonal. Se Nenel Cassy. Kiyès ki Nenel Cassy? Nenel Cassy, ou mèt tande tout bandi, ou mèt tande Vitelòm, sa yo pa anyen de. Ayiti gwo bandi a, menm kò gang yo, pa menm nan. Se yon kriminèl notwa, patante, lisanse, ki gen doktora. Vòlè, vòlè! Nan sa yo rele. Hey! Talè, talè. Li gen patant, li gen doktora, li gen lisans, li gen mastè, li gen tout. Bagay yo anpil. E planifikasyon kriminalite, krim. Dayè, ou pral wè, dcpj pral rive sou Nenel. Men li tou pwisan, pwiske yo pa ka arete l. Nan asasina Anbasadè, konsil, Dèlma 40. 40 B. Men, ki sa l pral fè? Premye sa l mande Privè, w ap ban m tèt polis la. Nenel Cassy mande mande Ariel Henry pou ba li tèt polis la. Kòman l ba li tèt polis la? Li chwazi, Nenel Cassy chwazi Frantz Elbé ki t ap mennen. bay Fantom 509 la, li remèt li bay Joslèn Privè. Joslèn Privè bay Ariel Henry l, Frantz Elbé, kòm direktè jeneral lapolis. Tou dènyèman, Joslèn Privè fè yon reyinyon avèk yon ansanm de sendika. Li di mesye yo li menm li pare paske l gen kontwòl gang yo, l pral nan eleksyon. Hey! Joslèm privè di li gen kontrol gang yo li pral nan eleksyon an avanse wouzo bagay yo anpil e se sa ki esplike pa janm gon kout bal ki fèt sou vilaj de Dye, paske tout gang ki tap fonksyone Shalom, Miragwan ke Muscadin kouri dèyè yo, kote yo rebouse, se anndan vilaj de Dye ak Gran Ravin. Kiyès kap kòmande 2 baz sa yo, se Nènèl Kasi. E mande Nènèl Kasi si se pa vwazen n kap pale avè l si m pa konn sa map di l la. Uni. An ou se vwazen Nènèl Kasi? Uni. Peyi a piti tande, peyi a pa anpil son ti kal peyi li ye. Eeeii manman manman M sezi. Alo se sak fè mal si nap pale si nap pale de ensekirite dim kòman Avèk Ariel Henry kapab gen stabilite, sekirite pou pèmèt gen eleksyon. E se poutèt sa maten an, nou reyitere apèl nou, nou fè, nou fòmile yon demand, 1. A ho tranzisyon an, pou yo mete Ariel Henry a la dispozisyon lajistis. 2. Pou nou di, Mesye Ariel Henry, jwèt li bay Mezonèv fè avèk Martine Moïse la, Martine Moïse pa Jovenel Moïse. N ap. Pou m avèk yo jouska dènye gout san m. Sa sa vle di? Ki jwèt? Ban m ti limyè. N ap, y ap gen rezistans jiskaske yo pa kapab. Mezonèv pran lajan nan men Ariel Henry pou l al defann kolonbyen yo epi l ap chèche atribye krim nan a Martine Moïse yon fason pou kapab fè Ariel Henry plezi pou yo kapab detounen sèn de krim nan. Nou di yo sa pap pase e nou detèmine e pou nou ale jouskobou. E se poutèt sa m lanse vibrat apèl sa maten an bay tout militan k ap goumen nan liy pou mande jistis pou Jovenel Moïse pou nou ini fòs nou ansanm paske Advèsè ap jwenn fòs lòske nou divize. An nou tout mete men pou nou mennen konba a jiskaske nou jwenn posiblite, mwayen pou nou remoke Ariel Henry andedan primati ki panse l vin jwenn sipò atravè sa yo rele komite tranzisyon malfektè. Mèsi. Alelouya gen Bondye. Mèsi, mèsi Rosemon, se te yon plezi. Popilasyon m espere ke nou tande mesaj la. Medam matmwazèl se mesye ebyen bagay yo konplike wi nan peyi dayiti ou kwè se koze genyen ebyen nan jou pase yo premye minis Ariel Henry te pibliye nan le moniteur arete wo konsèy de tranzisyon Mirlande Maniga di lap tann pou ke yo enstalel kòm manb wo konsèy de tranzisyon Selon li menm, piblikasyon arete sa a se yon etap enpòtan, ou konprann? Milan di l reflechi anpil anpil avan l aksepte rejte enfòmasyon ki te fè kwè l ap kite Wo Konsèy de Tranzisyon magad. Wè! Kèlkeswa lè sikonstans de lavi, mezanmi, pa dekouraje. Pa dekouraje menm si w gen 100 tan pa dekouraje ou pa konn kote yon vye tranzisyon ap soti epi pou vin prezidan nan peyi dayiti humm ala traka pou lave kay tè medam matmwazèl e mesye mwen pa konnen si ke ou fè remak sa nou pa pwodwi nan peyi dayiti nou pa pwodwi nan peyi dayiti paske si jounen jodi a. Nou kapab retounen al chèche madan Maniga pou l vin pwodui konsèy pou ou Ariel eh pou soti peyi nan kriz se ke nou pa fon pa an avan nan tout sans nou pòv pa egzanp pèp ayisyen lè w gade imaj sa se sou Duvalier nèspa men kòman peyi a te ye men kòman l te pwòp. Jounen jodi a, menm espas sa, nan menm peyi sa, fatra monte disèt wotè. Sa k pase? Sa montre ke trannsizan kòman nou ponn fatra, kòman nou pwodui fatra, men nou pa pwodui moun ki gen konpetans ki pou pèmèt peyi sa rete pwòp. Frè e sè byeneme, nou pa pwodui ekonomikman. Nou pa pwodui nan lakilti, nou pa pwodui nan edikasyon, nou pa pwodui nan politik. Lè ou soti nan pati sa a, pou vin tonbe nan eta nou ye jounen jodi a, m ap poze tèt mwen kesyon, èske tout ekip ki te genyen ansanm avèk Duvalier, ki te konn voye je sou tout bagay sa yo nèt nan peyi a, èske nou te tou egzile yo tout ansanm? Eske nou te egzile yo, yo tout ansanm? Fè m konprann. E frèzesè byeneme, gon bagay ki ekstrèmeman enpòtan pou mete nan tèt ou. Peyi pa fèt san resouzimèn. San moun, pa ka gen peyi. Jounen jodi a, si peyi Dayiti ka twouve l nan sa l ye la a, se paske nou pa fòme moun, nou pa envesti nan moun. Se paske nou pa gen moun. Ou pral di m konsa, chaje moun ki se gwo entelektyèl patati patata, epi gad eta peyi a. Non, nou pa envesti nan moun e nou refize envesti nan moun. Paske, apre depa Divalye, se vre ou vin genyen Aristid. trè trè popilè. Aristide te gen moun ansanm avè l. Aristide te gen pèp ansanm avè l. Men ki pèp? Eske nou te envesti nan pèp sa? Paske pou soti nan yon sistèm, pou travèse nan lòt sistèm li enpòtan pou fè edikasyon nasyon an. Sa k fè Lachin sa l ye jounen jodi a se paske yo envesti nan moun. Si yo pat envesti nan moun, jounen jodi a, tout gwo machann, tout gwo antreprenè, se pat la yo ta pral mete tèt, se paske yo envesti nan moun gen kapasite pèp ayisyen. Men, lè w di w gen pèp ansanm avè w epi pèp sa sòt pase pran enpèsi, kisa w pral ka fè? Lè w di ou chavire yon sistèm, lè w di konsa w ap fè revolisyon, ke de ki mòd revolisyon w ap pale lè ke premyeman ou pa envesti nan moun, ou pa batay pou moun yo gen yon meyè edikasyon, ou pa batay pou mete yo nan yon nivo. Kite m eksplike w yon bagay. Ou ka gen tout yon nasyon ansanm avè w. Men si moun yo pa gen konesans, menm jan ou menm wap montre w pale 70 lang lan, se lave men si ata w pap ka sot la rive la. Eske moun sòt la w pral pran l, w al mete l nan yon enstitisyon? Moun nan pa konn anyen ki gen rapò ansanm avèk lajistis ou pral lage l nan lajistis? Se mòd jistis sa pou nou te genyen. Moun nan pa konn yon mèd nan dosye teknik, taktik pou sekirite? Epi wal pranl wal lage la police nan menl se normal pou n gen ensekirite a monte nan nivo sa a. Moun nan pa konn anyen nan dosye agrikilti ou tandel l achte yon papye lagonom epi voup ou lagel nan ministè la agrikilti ebyen se sa pou genyen. Moun nan pa konn anyen nan dosye touris wal pranl wal lagel nan tèt ministè wal lagel nan ministè afè etranje li pa konn anyen de politik eksteryè. Ebyen se mòd peyi sa pou nou te genyen. Paske nan tan pase yo pèp ayisyen, gran papa m konn ap eksplike mwen, pou yon ti moun antre nan lekòl militè se pat ti koze piti. Se krèm de la krèm, se moun ki gen konesans ansanm avèk kapasite. Si w pa gen kapasite, si w pa yon jeni, w pa ka fè pati de lekòl sa, e se de fwa l te konn al lekòl pa jou. Apre depa Duvalier, nou demantle lame Dayiti. E sa ki grav pèp ayisyen, raple w sa ki pral pase andedan lapolis, gon seri de nèg, gon seri de fanm ki andedan lapolis, yo pa t janm pase nan akademi. Se pandan yo nan lari konsa epi yo kontwo yo di w men inifòm, men zam al batay, epi men kòman w fè pati de lapolis nasyonal Dayiti. Kòman pou w ta vle pou pa gon lapolis ki gangsterize? Nan tan pase a, pou rantre nan lekòl sa a, ebyen se konesans ou, se travay pou travay. Men jounen jodi a, m pa bezwen travay pou m rantre nan akademi polis. Nou vin gon peyi moun pa. Nou vin gon peyi depi m gon moun anndan an. Se pa, se pa dosye kapasite ak konpetans k ap jere, men s on kesyon de moun pa, marenn ak parenn, ki mòd de peyi ou te reve genyen. Nou pa envesti nan moun. Nou pa respekte okenn nòm. Demen maten m ka di m ap rantre nan lapolis. M pa pase egzamen. Sa k pase? M gen yon chèf anndan. M rele chèf la m di l mete m nan akademi an. Eske m ap janm respekte lè nòm? Eske m ap janm respekte prensip? Eske m ap janm respekte yon sèman? Jamè nan lavi m pa kapab! M p ap ka respekte l paske m te mal debite pèp ayisyen. Donk, nou vin gon peyi depi m gon moun anlè a toutè posib pou mwen. Men nou pa janm chita pou n reflechi sou sa yo, sou kantite dezòd nou fè nan peyi a, men anvan pale nou di les Américains, le Canada, l'international echwe nan peyi Dayiti. Kòman l echwe? Sa k di w se se pa t sa l te vle? Eske w te konn plan l w ap di l echwe a? Paske pou w pale de revolisyon endistriyèl dan le mond pèp ayisyen, yo pa t leve yon maten epi yo di voup revolisyon endistriyèl non, Men yo te pran san yo depi nan lekòl, yo kòmanse fòme dè teknisyen. Nan inivèsite yo, yo ap fòme dè teknisyen, yo ap fòme dè jeni. Lè yo di revolisyon endistriyèl epi boop! li pran tout lemond, se paske yo t ap travay pou li. Men lè ou di w ap fè revolisyon nan peyi Dayiti, konbyen enjenyè nou gen? Enjenyè ki gen konpetans, se pa enjenyè achte papye. Lè w di w ap fè revolisyon nan peyi Dayiti, konbyen jij onèt ou genyen? Lè w di w ap fè revolisyon, konbyen bon grenn avoka? Lè w di w ap fè revolisyon, konbyen bon atis ou genyen? Frè e sè byeneme, nan tan pase ou kapab raple w, lè yon moun soti mizik, ou pa ka ap di nenpòt koze konsa nan lasosyete. Ministè lakilti te pran responsabilite l pou tande. Eske mizik sa pa pral deranje lajenès? Eske mizik sila pa pral denigre fanm? Yo te veye sou tout bagay paske yo gen yon peyi yo ap konstwi. Men nan epòk sa, Pèp ayisyen jounen jodi a, moun ki te batay pou la demokrasi se se trè byen an, men map mande ki plan ekonomik yo te gen? Ki plan edikasyon yo te genyen? Ki plan sekirite yo te genyen? Nan epòk sa pèp ayisyen yo ap di w se ke Duvalier pat aksepte moun soti nenpòt mizik, bon kantite mizik mwen wè k pale Duvalier mal, genlè se mwen sèlman k tande yo nan zòrèy mwen? Èske w konprann? E nan tan pase a tou pèp ayisyen, leta voye w al etidye aletranje, lè ke rezilta tonbe, se nan peyi dayiti w ap desann vin pran rezilta a. Si w konnen w t al lòtbò w t al kalbede, ou mèt tou re, tou mawon nan peyi moun yo, pa tounen nan peyi dayiti. Men pèp ayisyen w sanwont anpil. Atò Preval t al etidye aletranje, lè l rive se tafya l t al bwè nan peyi moun yo. Li pa t al aprann vrèman pou l retounen vin itil peyi a, li tou mawon. Epi sa w tande a aprè, li pral debake nan peyi Dayiti, li pral prezidan, li pral prezidan plizyè fwa, ki sa w te espere? Ede m konprann, se ki sa w te espere de moun sa a? Pa gen pwoblèm, nou toujou cho pou di diktatè, diktatè n pa t gen lalwa bouch. Men, pou n te viv viv sa a jounen jodi a, pou n te nan eta sa a jounen jodi a, san sekirite, moun pa respekte moun, moun pa respekte lavi moun, moun ap touye moun jan yo vle, moun ap denigre moun jan yo vle, se pou sa nou te batay la? Se pou sa nap viv jounen jodi a, pou jan ayisyen ap pete kouri kite lakay yo se pou sa nou te batay la, se pou sa n te fè revolisyon nou soti nan diktati nou tonbe nan demokrasi a. Kote moun sa yo ki te batay pou la demokrasi? Men kanmen m panse lè w travay pou la demokrasi w tap gon pi meyè sistèm edikasyon. Men pou kisa nou vin plis fè bak nou vin gen plis moun sòt nan peyi a? Nan tan pase pou tande jij ap achte papye bakaloreya ki kote ki bon? Bon ta ye yon moun ki fè sizyèm ane nan tan pase pale pi bon franse pase nou jounen jodi a. Tèlman nou fè bak, tèlman nou kraze, tèlman nou fini. Sou yon peyi ka chaje fatra konsa ladan sa montre ke nou pa pwodui lòt bagay ke fatra. Pa gen okenn pa nou fè an avan. Lè yon peyi pwòp, se yon peyi ki an vwa de devlopman otomatik. Paske depi ou pwòp pèp ayisyen, ou atire bon bagay sou ou. Depi ou pwòp moun anvi kole ansanm avè ou. Depi ou pwòp moun anvi viv nan peyi ou la. Gade Kiba. Sa k pase Kiba? Gon seri de mak machin ki gen nan peyi Dayiti. Pa gen yo Cuba pèp ayisyen. Men Gade peyi a pou wè Koman peyi a nice Koman peyi a prop Koman yo kenbe peyi a Epi nou menm gade eta nou Nou Nou Nou refize envesti nan Pase si nou kapab retounen nan madan maniga Sa montre ke nou pa fè anyen Nou kanpe yon sèl kote 36 lane. Nou pa fè anyen nou kanpe an plas e nou pa wè ki kote nou prale. Pa gen okenn efò ki fèt. Bon, gade dènyeman la a kòman yo asasine Eric Jean Baptiste. Olye de Madan Maniga, ou te ka di se Eric Jean Baptiste pase Eric Jean Baptiste pi jèn. E m te kapab di Madan Maniga se moun kòmsi ki envesti nan Eric Jean Baptiste. Men m sezi wè bagay Erick pa t ap janm fè, Madan Maniga chwazi fè l antanke konstitisyonalist. Èske w konprann pèp ayisyen sa m ap esplike w? Epi pou w non m asasinen konsa, epi se konsa rès pati a ap gade, se konsa yo chwazi rantre nan w dosye epi ou pa tande ki kote Nan ki nivo dosye e ankèt sou asasina sa ye? Ala traka pou lave kay tè papa. Donk, lè yon peyi pwòp pèp ayisyen pa gen fatra, tout moun pa, tout moun pa oblije rich pou sa. Men amwenske m pwòp, ou pwòp, nou atire lavi, nou atire lapli. Ou pwòp, mwen pwòp, Yo pa ka sot kote yo soti pou vin lage fatra nan peyi a. Men depi yo wè se fatra sèlman k gen nan peyi a, se nòmal pou y ap chèche tout vye manje ekspire anba raje a pou yo vin lage la, pase s on bwat poubèl. Ou chwazi konpòte tèt ou an mouch. Gade byen pou w wè, lè ou rive nan yon kay, ou wè kay la pwòp, tout bagay ranje ladan. Menm si w gon papye nan men w, on ti papye surèt, w ap jennen wi pou w lage l atè a. Amwenske w ta sanwont nan dènye nivo. Gade nou wè tout tablo byen fikse, tout bagay clean nice. L ap difisil pou w lage papye surèt la atè, paske w ap santi sa deranje e jan zòn nan briya, jan zòn nan pwòp la, depi w lage ti papye w gentan sispèk gon moun k ap wè w. Men si w rive yon kote w wè se fatra sèlman k genyen, w ap just lage konsa konsa tou. Pase se fatra k genyen donk w ap kontinye ogmante fatra. Donk de jou an jou pèp ayisyen, nou kapab wè kòman n ap kontinye ogmante fatra nan peyi a. N ap ogmante fatra nan ministè planifikasyon. N ap ogmante fatra nan Primati, n ap ogmante fatra nan Palè Nasyonal, n ap ogmante fatra nan Ministè Afè Etranje, n ap ogmante fatra nan Ministè Kilti, nan Ministè Agrikilti. Se fatra sèlman nou pwodui nan yon peyi? Men non, mesye dam, li lè li tan antanke granmoun pou n chanje fizi nou depòl pou n konnen nou pa la etènèlman. Fò nou aprann envesti nan moun. Frè e sè byenneme, An palan de envesti nan moun, kite m fè w tande prèch sa. Monchè, sa te fè m plezi anpil lè m te kwaze ansanm avèk pastè sila a ki t ap bay mesaj sa a. Yo Haiti son peyi pòv. Sak pi grav la, yo vle ba nou brè jiskaske n kwè l. Lè w konn kiyès ou ye, e pa nenpòt bagay y ap ba w bwè, w ap asepte l. Frè e sè n, nenpòt. Pastè a fè konnen, Yo toujou ap mache fè konnen, wi, Ayiti son peyi ki pòv. Kontinye lage pastè. Pandan w lakay ou an wap kouche sou kabann ou ap plenyen mizè, ou pa menm konn sou kisa ou kouche a menm. Se sak fè. Sou tè. Sou tè m chita pastè. Nou mèt goumen avè m mwen m chita sou tè. Pastè banm eksplike w yon bagay. Gon bagay ou pa di fidèl yo. E se sa ki trè trè enpòtan. Gen pil lò. Gen aliminyòm. Gen fè. Gen dyaman. Tout metal presye yo pastè. Ou ka gen tout. Tout nèt nan yon peyi. Men si w pa gen moun ki gen kapasite pou eksplwate yo, ou pòv, ou pòv e ou tounen re pòv ankò. E se sa k fè mwen m ap di. Ayiti pòv. Pou ki sa l pòv? Paske, tout sa w ap di yo la a, wi, n ap tande yo chak jou, yo ap foure yo nan kran nou, wi. Peyi a rich, chaje bagay, wi ladan, anlè, anba, kou moun, kou anba dlo. Kote n chita la se bout lòk ladan. Men kiyès ki gen kapasite? Èske nou envesti nan moun? Pou ke moun sa yo kapab eksplwate sa ki genyen nan sòl la pou itil lasosyete. Premye richès la, se moun dabò. Kèlkeswa peyi sou latè, premye richès la, se moun li ye. Si w pa envèsti nan moun, si moun pa gen kapasite, pa gon mèd w ap kapab fè. E kite m di ou, frè e sè byeneme nou raple nou, epòk dezyèm gè mondyal, genyen 2 bonm ki te tonbe Japon. 6, 9 out, Iwochima, Nagasaki. Zòn sa a, zèb pa pouse. Depi se moun ki fèt yo wotè latè, yo rabougri. Aprè Japon fin pran frap sa pèp ayisyen, tande m byen, yo pral jwenn kòb, yo pral jwenn èd. Lajan sa, yo pat pran l non, al konstwi bout mi. Tande byen pastè. Yo pat pran lajan an, al konstwi bout mi. Epi pou yo chita ap tann entèvansyon, pou yo chita ap tann èd militè. Yo te met grenn kote yo sipoze mete grenn. Yo te mete kò kote yo te sipoze mete kò. Yo envesti nan edikasyon. Kèlkeswa peyi sou latè, nan lekòl ti Japonè a ye a, fò l briye. Si l pa briye, li santi s on desepsyon. Li santi son desepsyon, yo envesti nan moun, yo batay, yo kreye de teknisyen, yo batay, yo batay pou yo vin ekselan dan le mond. Pou yo fè tèt yo, lè yon pyès soti o Japon pou yo di, ha, sa son bon pyès. Yo travay. Epi, gade yo nan jounen jodi a. Paske, pou eksplwate lò a. pou eksplwate petwòl la. Pou pa pran nan kou pa konprann, pou lòt pa vòlè l sou ou, gen de posiblite. Swa ou envesti nan moun lakay ou, ou batay pou gen de teknisyen ki kapab eksplwate, se de Ayisyen. Konsa tou, sa ka rive, distans pou fòme moun Pou ke yo kapab al eksplwate tout resous sa yo, ou gen de moun ki la, ki kapab negosye. De Ayisyen ki kapab negosye ansanm avèk Japon, ki kapab negosye ansanm avèk Kanada, ki kapab negosye ansanm avèk Lèzetazini, moun ki gen kapasite, men tou sa se envesti ou te envesti nan moun sa yo. Donk, moun sa yo ki gen kapasite pou negosye a, lè yo al negosye yo di byen gen tèl min tèl kote, men a kantite ke l evalye, men kantite w ap jwenn, men kantite mwen menm m ap jwenn, nou tou lè de ap soti ganyan. Men nan peyi a, nou pa gen ni moun ki kapab eksplwate, ni moun ki kapab negosye. Donk, pran lò, plis lò, plis nou menm, Ki zewo bare egal a zewo. Nou pa ka di n rich. On timoun ka leve la a, oubyen nenpòt moun ka ap fouye on pui nan peyi Dayiti, epi nan koupe koupe l jwenn on wòch ki gen on lòt koulè epi l kontinye koupe. L ap kraze voye l deyò. Li pa konn si se lò. Èske l gen kapasite? Èske nan lekòl yo nou montre timoun yo Nou kòmanse fòme yo nan liy sa. Nou vini ansanm avèk de kou nan liy sa ki pou pèmèt yo. Se sak fè m di nou l ap enpòtan pèp ayisyen nan peyi Dayiti pou n gon lekòl lide. Pase yon moun pa ka sot kote l soti de nil pa epi l bloup li vin tonbe l prezidan yon peyi. Sa pa sipoze fèt. Nan tout peyi sou latè, yo toujou aranje yo ebyen depi timoun nan tou piti yo di nan tèl ane men kiyès ki kapab prezidan. Yo gentan won kapasite, yo tou kenbe timoun nan nan liy sa, yo avanse ansanm avè l. Men nan peyi Dayiti, voye sa ale, kouri boure sa, retire sa, boure sa epi men peyi a. Men kounye a la pastè, se pa pou dat non legliz ap ranmase ofrand. Konbyen lekòl Legliz konstwi. Kisa legliz itil peyi dayiti? Nan legliz la chaje jèn kap premye, chaje jèn ki gen kapasite, men ou menm ki gen kapasite vwa ou rive pi lwen, kòman ou kapab ede jèn sa yo jwenn de bous detid pou yo al etidye aletranje, yon fason pou retounen kontinye bay fòmasyon nan peyi dayiti pou pèmèt nou gen kapasite yon fason pou n kapab eksplwate resous sa yo, sa k fè Lachin sa l ye jounen jodi a, se paske yo envesti nan moun, premye richès la se moun li ye pèp ayisyen, premye richès la se moun, ou ka gen tout materyèl yo la, ou ka gen lò a la, ou pa konn kòman pou kòmanse pou fouye l pou jwenn, lè w fin jwenn l ou pa konn kòman pou w transfòme l, Met tout nan men ou. Li enpòtan pou ke nou envesti nan moun paske nou pa gen moun nan peyi a ki kapab negosye, nou pa gen moun tou ki kapab eksplwate. Wi n ap di yo, wi n ap fè agoch, wi n ap fè adwat, wi yo ap vin vòlè yo, men konbyen fwa nou te wè yo ap soti anba lanmè a epi yo ap vòlè yo pral ansanm avè yo? Gon jan yo ban nou distraksyon, yo vini yo di w Yap vin ban nou èd imanitè. Nou tèlman visye nou refize travay lakay nou, pandan yo ap ba nou ti èd la nou kanpe nan lign epi yo ap pase nou ti sachè diri, yon seri de ti bwat ki gen manje tou chofe epi yo ap ban nou, ti chokola, nou wèl trè bon tandiske lakay nou ka fè chokola men n tèlman visye, y ap ban nou ti chokola, pandan n ap resevwa chokola epi gon gwoup ki dèyè li menm li gen aparèy nan men l, li gen teknik. Li konpetan epi rrrrrr epi sa w tande a l gentan leve yon pakèt l al ansanm avè yo. Humm. Lè mayi w nan solèy, se ou k veye poul. M ap aksepte nou di m Ayiti rich. Se lè m wè nou deside envesti nan moun. Se lè m wè legliz kòmanse mete grif li deyò gon seri de jèn ki gen kapasite. Pandan nou sou latè a se pa sèlman rele anmweyy nou pral nan syèl tandiske nap tann viza, nap tann rezidans lan m pa konn ki syèl nap pale. Men se lèm wè chak grenn kretyen devlope yon lanmou pou peyi yo. Pandan yo sou tè a kote Bondye mete yo annatandan yo pran swen nou. Si w pa pran swen sa w genyen la a. Si w pa pran swen latè, si w pa batay pou byen viv sou latè, si w pa batay gade nou pou byen manje, pou byen pase, se Bondye k mete w la. Li te prepare tout bagay mete pou fò m byen viv sou latè mwen menm m pa nan rans. Si m pa pran swen lakay mwen, si m pa envèsti, gade kòman Letènèl envèsti nan nou. Donk, si mwen menm m pa envèsti nan pitit mwen pou l itil peyi a, menm jan Bondye envèsti nan mwen l mete m sou latè, si ke m pa envèsti pou peyi a kapab avanse Bondye mèt touye m wi m pa yon bon pitit Bondye paske Bondye son Bondye ki pwòp m pa ka di m se kretyen tout jounen m ap plenyen grangou m nan mizè m nan soufrans sè kwa listwa si m ap mal viv sou latè m espere m pral byen viv nan syèl heheheh ala traka pou lave kay tè antouka pas se trè trè byen sa w di a men li enpòtan jounen jodi a pou nou envesti nan moun paske premye richès la se moun. Gen peyi sou latè ki pa gen okenn resous. Tcheke la Frans. Gade ki kantite resous li gen men gade non l mache nan peyi li li rive an Afrik li pliye sa l mete nan pòch li bwote zafè moun. Gad sa l fè peyi Dayiti. Men yo gen kapasite. Yo gen kapasite pèp ayisyen. Gon pakèt peyi, kantite bagay nou genyen, yo pa genyen yo. Atò, men dlo la, men solèy la la, gen peyi k pa gen, ki pa wè solèy prèske. Genyen se lanmè a yo pran gade nou, yo ap transfòme dlo lanmè a pou vin bay dlo dous pou yo bwè. Ò nou menm nou gen pil rivyè sa yo. Nou refize gade nou kanalize yo nou refize konstwi kanal irigasyon pou wouze latè pou n jwenn manje se ti èd se jis Taiwan diri ap soti pou vin bay timoun nou manje lekòl fyèl nou tout sipoze pete pase nou engra anvè Bondye twòp nou engra anvè Bondye donk nou gen tout sa men kisa n fè avè yo kilè nou n ap deside pou n eksplwate yo. Si n poko deside n nou menm pou n eksplwate yo, kilè n ap genyen divès moun ki fòme, ki kapab negosye nan nou Lèzayisyen? Antouka, mè chè konpatriyòt, li enpòtan pou nou panse a sa. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la Repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Nan jou pase yo nou raple nou ke CSPJ CSPJ mete yon lis deyò li revoke 28 jij. M pral ba w istwa 3 jij. Gen yon jij pèp ayisyen ki pa sètifye, ou konn poukisa? Gen youn nan jij yo pèp ayisyen. Li menm, depi w tande yon moun mouri yo rele l pou l vin fè konsta. A a. Si w te gen bijou sou moun sa, ou mèt tou retire l. Bay jij la k vin fè konsta l gon mòd li leve depi se bijou ki te sou moun nan. Li vole tout l al fè wout li. Gon lòt jij, nan pwovens li ye wi. Dènyeman, gon sitwayen yo kenbe ki vole yon kabrit. Yo rele jij la pou l vin fè konsta. Jijman poko menm fèt li fin fè konsta. Jij la mare ti kabrit li byen rèd li voye l nan dèyè machin li l al avè l. Pou jiska jounen jodi a, mèt kabrit pa janm gen nouvèl kabrit. Gon lòt jij pèp ayisyen sa l fè li menm? La nan Taba, gon sitwayen vòlè rantre lakay li kase kay li. Lè yo rele jij pou vin fè konsta. Jij la mande 5 mil dola. Li vini ansanm avèk grefye a, plis 5 lòt. Jij la vini, li fin gade, o o! Se gade mèt kay la gade te gen yon jaden pwa kongo. Tout mesye yo se keyi pwa kongo y ap foure nan pòch yo. Te gen pye fui nan lakou a, se keyi mango, keyi agoch, keyi adwat. Èske w tande? Byenvini nan Ayiti peyi spesyal ou kwè se koze m t al nan antèman pèp ayisyen men se t on chèf ki te mouri ou konnen lè chèf mouri lapolis toujou tire 3 katouch anlè ploo ploo an nou wè kòman sa te baskile pozisyon pozisyon leve zam zam nan anlè fikse anlè pou mete fè. Ki atansyon misye? Kote l kenbe sa? Apa l t ap touye moun? Misye gen lè bliye teknik akademi yo wi. Baskile. Pozisyon. Anlè. Anlè. Anlè. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco n ap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.